Bonjou bonswa tout moun nou menm se koneksyon koneksyon ki se yon senkwonizasyon nou kontan ansanm avè w jodi a pou nou prezante w yon bèl emisyon kote n ap gen pou nou pale de kolonbi eleksyon k ap fèt kolonbi premye tou eleksyon te fèt le 29 me ki sot pase a la e dezyèm tou a fèt de 19 jen e nou gen kòm kandida kandida ki trè popilè se yon kandida de goch dayè se premye fwa sa fèt Nan istwa peyi Kolonbi, depi endepandans li se premye fwa kote n apre asiste a yon monte de goch. Kandida ki se Gustavo Petro ki gen 62 zan, li menm ki se yon kandida ki popilè. E natirèlman nan kay la la, nou gen Josué Belizaire ki pral pami nou an lon e an laj de Kolonbi. Nou konnen Kolonbi an kèlke sòt ki gen yon kesyon de 39 milyon dabitan. Si m pa twonpe w, nou jwenn se Belize. Non, 39 milyon de ektè. Donk, de lektè, vwala. Donk, m kwè ke se 50 milyon dabitan pou 40. 55 milyon li apwovizyone chif sa yo. E m kwè ke 40 pousan de popilasyon ap viv andesou de la sèy, andesou di sèy de povrete. A vle di, yo pa gen yon ekonomi vrèman ki stab e yo pa gen yon, m te ka di w, yo pa gen yon rantre vrèman. Donk, nou wè ke. Pèp la gen yon ale mye. Sa w konprann de sa, José Belizaire? Deja, m ape salye tout moun nan chak kwen peyi a. M ape salye tout fan Koneksyon. M ape salye osi tout moun ki toujou pran le swen, gade, pote kritik e pote ankourajman pou nou tou. Pa bliye ke Koneksyon se nou menm avan tou. Koneksyon pa sèlman mwen menm. Koneksyon pa sèlman Wilson Sidney Joseph, koneksyon sa pa sèlman Casimir, men li se tout fan anraje sa, tout fan move move sa ki toujou avè nou. Donk w ape gade nou, kote w ape gade nou, m pa konnen si se Vilaj, m pa konnen si se Okap, m pa konnen si se Okay, donk bonswa, bonjou, koneksyon antre lakay ou. Donk Sidney sot fè yon bèl rale sou la Kolonbi, sitou avèk, sitou avèk kandidati, an di ke monte an fòs Gustavo Petro an. Pa bliye ke se twazyèm fwa. ke misye patisipe lan eleksyon, ou te di ke li gen 62 zan, e ou te pale sitou de asyon, rante lan aspè ekonomik la, ke Casimir pral ba nou plis detay. Men lè w ap gade, pwolifirasyon gang, ki vin koze koripsyon, e sitou lan domèn gouvèneman yo, donk, peyi a kounye a vin livre a li menm. Gustavo Petro menm pote yon politik de jistis sosyal. Li menm li pote tou asenisman de la vi politik e sitou de la demokrasi. Donk se sa m te ka di ke pèp Kolonbyen an t ap retann. Paske la yo menm yo yo kòm si ke ils ont ils en ont marre de la corruption, ils en ont marre kòm si de tout pwoblèm sa wi toutafè. Donk sa k vin pase e sitou yo toujou di sa depi 2002 Ou kwè Juan Manuel Santos te pran Pri Nobèl de la Pe paske natirèlman li te arive fè geriyo yo depoze zam, lè n ap pale de FARC yo, Se t on kontra. li te vwala, li te arive twouve yon akò ansanm avè FARC yo. Si m pa twonpe m, se t an 2016, si m pa manti, ke, 2015, 2016, Wi, se Juan Manuel Santos. apwoksimatif dat sa yo. Donk se, m kwè ke se te an Jwen. An Jwen, tout afè. Wè. Donk natirèlman Juan Manuel Santos li menm ki te arive twouve yon konsansis avèk FARC yo. Donk, ou konnen ke FARC yo yo menm, yo fè anpil ekzaksyon nan sa ki gen rapò ansanm avèk la Kolonbi. Yo te reprezante yon, bon, se pa yo yo te reprezante, yo menm se yon fòs revolisyonè. Pa bliye depi dè deseni, depi lò de lendepandans de la Kolonbi, Kolonbi pa janm konnen yon pouvwa de goch. Li konnen yon pouvwa de dwat. Donk, Daprè ou menm, daprè analiz ou fè an pwofondè, se kijan w konprann eleksyon Gustavo Petro a? Se kisa w panse li t ka pote de mye nan sa ki gen rapò avèk estrikti sosyal yo e an menm tan nan sa ki gen rapò avèk rapò etatik yo? Se kisa w panse Gustavo Petro ka pote? Deja, nou ka di ke Gustavo Petro li te, li te, li te mè, li te mè Bogota, li te mè Bogota, par la suite li vin senatè, donk li vin rantre lan sena a, dans la grande chambre, li vin rantre lan sena a, e deja lè eleksyon pou sena, lè eleksyon, eleksyon ki te fèt dèn avan ke eleksyon kounya yo, eleksyon sa a, ke li te gen, li te an di ke vòt yo te anraje, anpil moun t ap di ke kòman fè yon senatè de goch gen tout vòt sa yo. Li te sipase menm lè 8 milyon. Kòm ou konprann? Donk la, nou vin rantre nan yon lojik kòm si ke kounye a la, li gen anviwon 40 pousan dè vwa. Pliske 8 milyon de lektè brave lari, al vote, al nan biwo de vòt, pa bliye ke ane sa te gen anviwon 12 milyon de, 12 mil, eskize, 12 mil biwo de vòt ki te prè pou kòm si resevwa 39 milyon de lektè yo, men malerezman se sèlman 22 pousan, 22 milyon de pèsòn ki t al vote, ann di anviwon 55 pousan. e des électeurs. Donk kounye a, nou vin rantre nan lojik pou n konprann ki sa? Pèp kolonbyen li menm bezwen jistis sosyal. Li bezwen kòmsi endi, kòmsi anreye famin nan ki lan Kolonbi an e sitou kowipsyon ki depi lontan ap kangrene sistèm nan, sistèm politik, ekonomik Kolonbi an. Donk se kòm ou di an ke yo anvi andige, eradike. kansè sa a. E sitou, ou wè kòmsi ke li vin avèk slogan li, se chanjman. Li di ke l bezwen chanjman par tous les moyens. E menm apre ke l fin vote, dimanch 29 me an l fin vote, li fon diskou. Nan diskou lan, kisa l vle di atravè diskou lan? Li di ke nou gen 2 chwa, nou gen 2 altènativ. Swa ke nou rete lan sitiyasyon de povrete sa a, sitiyasyon de koripsyon sa a ke nou stil ye a avèk la dwat kolonbyèn, oubyen ke nou opte pou chanjman. Epoutan, youn nan opozan fawouch li, se sou menm baz sa l te kanpe, moun sa k te reprezante dwat la, se sou menm baz sa l te kanpe. An di ke yo gen yon ti non renmen ba l Fiko. Yo renmen rele l Fiko. Fiko te kanpe sou menm baz sa. Li te menm pale de chanjman, li di ke li menm li pap rete lan dwat tradisyonèl la, li pral eseye fè yon dwat kòm si m te ka di w eklere. Men, pèp kolonbyen te gen ralbòl, epoutèt sa, w ap gade ke, Hernandez, Hernandez yo rele le Trump kolonbyen. Imajine yon nèg gen 77 an, e son antreprenè milyonè, li plis fè fòtin li nan kay, paske yo di misye gen anpil apatman nan imobilye, menm ou an, nan imobilye misye gen anpil apatman. pa vreman bon avanse bon li pa vreman bon ke sa vreman donk ekonomi an pa stab donk mwa pi fò nan popilasyon vreman bon an nou di 40 pousan ap viv odesi di sèy de povrete donk sa ki lese nou konprann ke gen kèk il ya kèlke choz ki ne mache pa vreman ki ne mache pa an kolonbi men youn nan bagay m te youn nan youn nan sa ki etone m se Francia Marquez ki se kou koulistye li. Donk se sa ki lese konprann selon dokimantè si m pa twonpe m e m t ap gade sou rtl ki t ap pale de la kolonbi. Men se ki jan w konprann pou ki sa se yon fi li chwazi? Se ki sa Francia Márquez reprezante? Men se ki fòs politik li genyen? Eske li kapab arive konsolide les forces vives de la nation colombienne? Eske li kapab arive Reyini tout moun, lèjan de la dwat e lèjan de la goch. E se kijan w konprann Francia Márquez li menm li pozisyone l sou echikye politik kolonbyen an. Pa bliye avan tou, lè w ap pale de kolestè, ou pale de, pou moun ki pa konnen lè w se moun kòm si ke Kolonbi gen sistèm, nan sistèm elektoral la men kòman l ye. Imedyatman ke kandida la prezidans nan, li tou chwazi yon moun kòm vis prezidan. Menm jan avèk yo Ozetazini. Donk e an di kolistye, kolistyèr tou pou Francia Marquez. Francia Marquez li menm son aktivis li ye. Son ekolojis tou, son ekolojis e son aktivis pou zafè dwa fanm. E sitou kont le rasism. Li patisipe lan pil mouvman. Kolonbi deja lan zafè dwa fanm, lan zafè kòm si m te ka di w kont le rasis tou sla. Deja an di ke l gon renome. Gen pil moun ki konnen l. Kou sa a, son kou diplomatik li ye, son kou politik, dizon. Li pa fè l pou gran mèsi. Son kou politik. Paske, sou pral gade ke la fam vin jwon wol nan politik ki egzajere, gade an Frans, ki chwawè, ki chwawè l kòm se ke ou fè. Men sepandan, se ki è e konteste pa Marine Le Pen, avèk Jean-Luc Mélenchon, ki pale deja doun koalisyon. E, byen antandi, m dwe di a entènot yo ke, Emmanuel Macron fè yon pinga, li di ke se pa, yo pa pwopoze yon premye minis a prezidan an. Tout a fè. Prezidan an li menm, l ap chwazi yon premye minis. L ap chwazi yon premye minis. E li aple pou ke nan eleksyon k ap, e lejislativ yo k ap gen la yo, pou ke a, e pou ke genyen yon, pou pèp la bat li twouve yon majorite, afen ke prezidan ka libre de toute manœuvre politique, de toute démarche politique. Paske pa bliye ke yap bat pou yo fè Emmanuel Macron vin trouve non baz de soumisyon. Soumisyon. E lè wap pral fè yon kwabitasyon politik, apre gen gin gang kraje chen vreman, paske Jean Luc Mélenchon pa gen menm vizyon de la France avèk Emmanuel Macron. Jean Luc Mélenchon pou yon soti dan l'Union Européenne. vis prezidan pou l kapab gen eleksyon e ou al a e te arive bat e e e e Donald Trump Donald Trump ke ou konnen ke tout prezidan ki te genyen moun yo te rayi l yo te di l te fè yon movèz jesyon de an s ki a trè o kowonaviris donk kolonbi apre plizyè deseni la gauche pa janm pran pouvwa se que peut on espere de pouvoir de gauche an Kolonbi? Kisa ke nou ka espere d'un pouvoir de gauche? La nou pral nan yon pansyon sosyalist tout a fè. Men kounya la, menm avan ke nou mwen di sa nou ka espere de pouvoir de gauche an Kolonbi an, eske yo pa bloke l? Paske deja, deja Goutyerès ki te opozan fawouch Gustavo, Andy Gutierrez te nan twazyèm pozisyon, li reprezante la dwat, la bèl dwat kolonbyèn. Men kounye a, Gutierrez detan, menm apre ke Gutierrez fin pèdi, e ke Hernandez vin pran dezyèm pas sa, e poutan atravè tout sondaj ki te fèt avan eleksyon yo, se te Gutierrez ki te an dezyèm pozisyon, Gustavo te an premyè pozisyon. Menm jan, menm jan an Frans. Menm jan an Frans, tout afè. Menm jan an Frans, e pa bliye ke, e, nèg la. Koman rele l nèg estrèm dwat la? Zemou. Zemou te devan Marine Le Pen. Ou wè sa ka rive fèt. Li te devan Jean-Luc Mélenchon. Ou wè sa ka rive fèt. Men se te pa rapò avèk kòm si misye, kòm si m te ka di w, kanpay ke misye te fè a. Kanpay piblisitè ke l te fè a. Sitou atravè deba ke misye t ap mache fè lan tout Lafrans lan. Donk pou m ale pi lwen, m ka di ke. Goutyerèz detan fon deklarasyon. Li di ke mwen solisite, mwen dakò kòmsi ke pou tout moun ki ta avèm yo, tout moun ki tal votem yo, al vote Hernandez. Imajine ke Hernandez avèk Goutyerès reyini, yo fè plis 11 milyon de vwa. E poutan, e poutan, e Gustavo li menm fè anviwon 8 milyon, 8 milyon 500 mil yon bagay konsa. Donk kounya la, Gustavo ki politik kounya pou l fè? Politik la m kon di son apèl, apèl a la jenès, apèl a moun ki vle yon Kolonbi, yon chanjman. Radikal. Wi, yon chanjman radikal a Kolonbi. E sitou, jèn yo, m panse ke w ap wè majorite moun ki vote Gustavo se jèn. M bezwen kounya pou Gustavo kòmsi m te ka di w, fè yon rapèl, rale tout jèn yo bò kote l, rale tout moun ki vle, pa bliye ke se yon, se yon asosyasyon de pati gochis ke Gustavo te fè anvan, e sitou de sant tou. Ou konn sa, ou konn sa ke m raple m ke m t ap gade yon rapò ke Idriss te sòti konsènan sa paske Idriss, youn nan direktè e ki gen rapò avèk Amerik Latin nan Idriss, te fon te fon kout video sou sa. Li di ke li menm li te a Kolonbi menm kote ke li tap egzaminen eleksyon an. Te gen anviwon 400 kat 400 400 enstans ki te la kòmsi pou pou la kòmsi pou verifye eleksyon an, ki la lan eleksyon an tout sla. Donk, li di w ke li di w ke li menm selon selon konsta ke li fè. Selon konsta ke li fè, Gustavo ka gen eleksyon kounya. Men kounya la fòl gon nouve fòm de piblisite. Fò nou gen yon nouvo kanpay, kanpay tou, kanpay elektoral. Pa bliye ke l gen 3 semèn, anviwon 2, 2, 3 semèn nan men l la kòmsi pou l redore blazon li e pou l fè yon lòt kanpay e sitou pou l mennen plis jèn bò kote l. Pa bliye tou Hernandez tou gen yon bèl politik jeneral. Li gen anviwon, politik jeneral li an baze sou anviwon 72 paj. Misye slogan misye se ne pas trahir, ne pas mentir, ne pas voler. E misye li menm li di ke l ap goumen kont koripsyon. Deja, ann di ke li pap fasil. Gustavo avèk Hernandez lan dezyèm tou lan 19 jwen l pap fasil. Paske deja gen anpil moun ki kwè lan sa Hernandez ka fè vrèman. Paske la, lè ke wap goumen kont koripsyon, malgre ke ou konnen ke gon ti dosye sou li tou, yap fè yon, yap mennen yon ankèt kont Hernandez sa, sak te vin pase. Lè ke misye te maire, lè ke misye te maire lan vil li an. Non an se difisil, Boukaramounga, on bagay konsa. Na eskize m pou vokabilè la, donk non an enpe difisil, kote ke li, li maire, li te maire a Kolonbi, li te, manda l la se te de 2016 a 2019, pa la swit li pa t vin maire ankò, li te an di ke l te demisyone. Poukisa? Paske la, lan, lan, lan yon politik de vwari, pou te yo te fè wout lan zòn li an, te vin gon kose de fwod, de koripsyon ki te vin pale. Donk yo te fè, lè sa yo te fè kòm si ke gon bagay ke yo konn fè lè kòm si, m bliye tèm nan wi Sidne. Ki sa? E, jeneralman lè ke yo bezwen yon konpayi kòm si vin, vin, vin, vin gon kontra. Apèl dòf. Apèl dòf. Yo te fon apèl dòf. Se pitit kè ki te vin genyen l, apèl dòf lan. Kounye a yo di ke te gen ka de koripsyon, te gen ka de fwod. Men malgre sa, Yo kwè lan lojik misye a. Misye di ke pou gouvène kounya, nou bezwen de moun ki pa bezwen lajan pou gouvène paske yo gen lajan deja. Se lan politik sa a misye rete. Se pou sa yo di yo rele misye le Trump kolonbyen. Eske, eske tout fwa ou panse ke M. Gustavo Perro ap kapab arive konbat cette histoire de proliferation des gangs armés de dwòg ki anvayi peyi a depi 1980, menm jan w wè jan prezidan Salvador la li menm l ap mennen yon lit acharne kont gang ame, kont nèg yo k ap patisipe nan kesyon dwòg yo. Paske misye fè yon pakèt bann arestasyon, anviwon 46 mil chèf de gang, moun ki nan gang, chèf de gang, moun ki nan gang ke li arete. Pa bliye ke an Salvadò gen 70 mil moun ki nan gang nòmalman. Eske ou panse ke manb de, manb de gang. Eske ou panse ke Gustavo li menm li ase pwisan Li di, Èske li gen yon posture de chef d'Eta pou l kapab arive pasifye la Kolonbi? La Kolonbi ki frajil a sa ki gen rapò ansanm avè FARC yo, ok, a vre dire des bandes armées ki di ke yo menm se revolisyonè yo ye, Pa bliye ke gen de, gen, gen, gen, gen, gen kesyon de dwòg tou ki gen an, k ap pale anpil an Kolonbi. Nakotrafikan yo? Wi, trafikan yo, nakotrafikan yo, e an menm tan tou, pa bliye ke gen yon monte de la pwoliferasyon de gang ame an Kolonbi. Kounye a ke analiz pou nou fè, se sou ki baz ke kanpay elektoral Gustavo Petro an te fèt? Kanpay elektoral la te fèt sou jistis sosyal, jan ke nou di l la, jistis sosyal, li te fèt sou plizyè baz. Men kounya la nou se se gretan pou kòmsi pou misye vin pran pouvwa la poul vin okipe plu grand plas nan kolonbi an kòmsi ke pou nou ka vrèman frè dè analiz paske la si nap fon lojik si ne lamerik latin avèk panchan avèk sitou pwotektora ke lè zetazini fè sou lamerik latin ou raple w tout politik dandigman ki te gen depi lontan kont le kominis an amerik latin tout bagay sa yo. Lèzetazini vin pran menmiz, ou konnen ke Lèzetazini pral pral radikal fas avèk Gustavo? Wi. Paske la son panchan sosyalis li e klè. Wi paske, non, e wi, wi an kèlke sòt sa w di a e m dakò wi. Men menm, e men pa bliye tou, si demokrat yo pa ipokrit vrèman jan yo ipokrit la Ozetazini, M panse ke Joe Biden ta dwe plis pou yon gouvèneman de goch, paske pa bliye Joe Biden fè pati de la grande famille gauchiste. Sa se yonn. Men Etazini ap toujou gen yon panchan radikal kont Lamerik Latin an jeneral, se pa le fè ke Amerik Latin, pa bliye avèk Simon Bolivar, yo te vle fè yon Etazini de l'Amérique du Sud. Surtout avec la grande Colombie à l'époque. Oui, avec la grande Colombie, c'est ça yo te anvi fè. Ou wè ke. Congrès de Panama en 25, tout ça. Voilà, États-Unis freine yo depi à la base li freine yo. Li freine yo. Parce que li pa vle ça, li pa vle yon pakèt bann États en Amérique du Sud mete tèt yo ansanm pou yo fè yon. E l pap janm rive tou. Men fòk ou di tou gen yon monte an pwisans de la gauche an Amerik di Sid mentnan. Tout afè. Pa bliye Brezil la, Bolsonaro nan cho, Lula pran eleksyon. Tout afè. Lula pral gen eleksyon. Lula pral gen eleksyon. Pa bliye yo mete Lula nan prizon, yo anprizone Lula pou l pa popilè. Malgre sa ou rèn li vin pi popilè. Pi popilè. Bolivi se goch malgre ke yo voye Evo Morales ale. Venezuela se goch. Goch. Salvador tou m kwè se goch. Donk gen yon monte an pwisans de la goch. Nou gen la Gran Cuba ki se yon anblèm gochis. Wi, bon, Cuba ankò tou se goch. Donk gen yon monte an pwisans de la goch an Amerik di Sid. Donk m panse ke se yon chanjman ki ap fèt nan sa ki gen rapò avèk la politik menm an jeneral. Donk, il semblerait que les peuples ont ras-bol de la droite. Byen ke lakay nou, nou pa konnen nou si nou dwat si nou goch. Pè nou la, nou mete nou nan bagay la. Donk, nou, nou, nou, nou, nou, nou nan savann nan la, nou pa, nou pa ni de goch, nou pa ni de dwat. Il faut dire quelque chose, Paske menm an Frans on n'arrive pas vreman a pozisyone Macron. Macron pran pouvwa avèk yon diskou de goch, men natirèlman sè zaksyon, sa gouvènans, sè de dwat. De dwat. Se dwat, se dwat konplètman. Tout desizyon l se vè la dwat li tand. E w'ap wè ke avèk Ou wè ke jilè jaune yo, tout monte k te gen sou kesyon de pri gaz, yo te mete yon ti grabday wi sou li. Alò ke nou pa bò isit, nèg yo monte gaz jan yo vle, nou vann. Donk, mwen panse ke la Kolonbi voye yon sinyal fò avèk lè zotre peyi de lamerik latin pou dire ke nou sòm la Kolonbi, nou vle yon chanjman radikal dè politik de dwat. paske politik de dwat yo pote se la koripsyon. Yo favorize e firm miltinasyonal yo a maksimize plis pwofi nòmalman o detriman e di ba pèp. Di ba pèp. E si nap fè yon ti analiz, Alvarez Uribe ki te pran pouvwa lan 2002, Kolonbi jeneralman nan sistèm elektwal la men kòman l ye. Ou gen yon sèl manda. Son an diskonsyon skriten ininominal. Li ye. A 2 tour. Se vre ke gen 2 tour. Lan premye tour la, imedyatman ke w gen, ke w gen 50 pousan, plis ke 50 pousan, donk ou tou pase lan premye tour la. Men si w gen mwens ke 50 pousan, donk pral gen yon dezyèm tour. Men, manda a se sèlman pou 4 an a yon sèl fwa. Pa gen kesyon prezidan gen, ap, kòm si li fin, li fin, li fin ekoule manda, li fin ekoule tan, tan dire de manda li an, epi l pral, li pral lan yon eleksyon ankò kòm si pou l gen yon dezyèm manda. Sa vle di yo pa ka reeli? Se sèl e 2 nèg sèlman nan sistèm elektoral kolonbyen an ki te fè 2 manda. Se Uribe, Alvarez Uribe, an di ke se lanblèm menm de la dwat an Kolonbi. Malgre l pa sou pouvwa an la, kounye a, men kòmsi li gen yon menmiz sou pouvwa an la an Kolonbi. Donk, misye, an 2000, an 2000, an 2000, li te fin pran pouvwa an lan 2002. An 2006 li repran pouvwa w la, poukisa? Paske an 2004 misye fè yon referandòm. Misye fè yon referandòm pou l ka kòmsi l te, pou l gen yon dezyèm manda. Misye ale pou l fè yon lòt referandòm ankò pou l gen yon twazyèm manda. Men malerezman sa pa t pase. Donk se twouke, l ap bat, l ap twouke. Wi, l ap, kòmsi li te vle souse peyi a nèt. Epi John Manuel Santos ki te, ki te, ki te siksesyè li vin fè de manda toujou men. John Manel Santos te la, men se kòmsi se Rubie ki te la tou. Men, il faut dire que Juan Manuel Santos pa si movè ke sa non. Le poukwa? Paske le tip, il a quand meme essaye de trouver un consensus. Un accord, consensus. Avec. avèk, avèk, avèk la FARC. Ok? Li t bat, li t ouvè yon akò ansanm avè yo, e w aprè wè ke sa ki te vo le pri pou yo te ba l Prix Nobel de la Paix. Paske pa bliye ke a lepòk Kolonbi te vrèman nan yon pwosesis de, de briganday. De briganday. A vle di, ou wè ke FARC yo menm te konn ap ba pouvwa l anpil pwoblèm. E yo te enstale yo, yo enstale yo antanke yon fòs Revolisyonè. Juan Manuel Santos an kèlke sòt li menm li te adousi. Se vre ke il è, il è un enfant de la droite, men natirèlman un enfant de la droite modere, plus modere, plus souple ke lèzot. Donk se yon bon enfant de la droite. Se yon bon enfant de la droite. Wi. Se yon bon enfant de la droite. Menm jan Ahh an di men, bon aprè misye te vin gen Yvan Duque depi 2018, ki la toujou donk, ki la toujou epi kounya Gutierrez ki te vle reprezante dwat la men kounya. Men le tip il est decrié Yvan Duque. Wi il est decrié. Imaje kowonaviris la, koripsyon, koripsyon ap gangrene tout sistèm ekonomik e politik yon peyi mesye. Ya. Donk li decrié kounya la. Donk kounya anblèm, anblèm, anblèm dwat la kounya avèm te ka di w ke Li vin, li vin kòmsi pyetine. Li vin pyetine, e sitou sa depi lontan. Donk kounya, e, bon, fò n fin pale de Kolonbi pou n fon pale de, de, de, de Suède, Finland ki vin rantre lan otan, pou n fon yon ti pale de gè la tou, epi pou n pa fè la, pase lapawòl a Casimir. Men, si n ap di yon dènye mo, ki sa w panse ke, ki sa, ki sa w, bon, ki sa w ta vle pou Kolonbi menm? Mwen menm sa m vle pou Kolonbi se ke m vle yon Kolonbi endepandan. Sa vle di yon Kolonbi endepandant. Si w di endepandan, se lan kontèks Hernandez ou ye wi. Non, endepandant. Sa vle di ki pa sou lanpriz, sou lobedyans dè Etazini Dè Etazini d'Amerik. Sa vle di e kote ke majorite de lèjand la e de laklas defavorize arive kòmsi ka reponn. se gen mwens de trafik de stupefyan, trafik de dwòg, nakotafrikan, ou stope sa, lè w gen yon Kolonbi ki fò, m panse ke l ap kapab arive pote yon stabilite pou zòn nan. Paske, pa bliye ke Kolonbi fè pati de lekonomi de la zòn. A vle di, li menm se yon anpir ekonomik nan zòn Amerik di Sid la. Venezuela tou prè. Lè w pran Chili, lè w pran Brezil tou ki bon. Lè w pran Ajantin tou ki pa tèlman mal men depi avè apre Kristina ekonomi Ajantin nan li yon ti pe dekriye, li yon ti pe alabès. Donk m panse ke avèk sèt avèk lavènman de kandida de goch o pouvwa, m panse ke l ap bon pou la Kolonbi. M pa konnen sa w panse ou menm. Mwen menm ki sa ke m panse ke m panse ke m pral di. Tout Kolonbi yo mete ansanm majorite donk m p ap di tout. Yon grand pati, bon, pa menm majorita, yon grand pati dè Kolonbyen se son mi ansanm pou pouvwa elir un prezidan ki opt pou yn jistis sosyal, ki opte pou asenisman de lavi politik e demokratik o Kolonbi, e ki opte osi tou pou bezwen pèp Kolonbyen an. Se sa m vle lan peyanm tou. M vle lan peyanm kòmsi ke pou pèp la mete ansanm yo. pou chwazi yon lidè. Paske Ayiti se sa k manke nou. Nou pa vrèman gen yon lidè. Nou vle gen yon lidè ki pran tout pèp la avè l, ki pran tout moun. Mas defavorize yo, lè boujwa, e, bon, èske gen klas mwayèn an Ayiti ankò? Wi, klas mwayèn. Donk, nou pa fè deba sa, men klas mwayèn kòmsi ke pou mennen yon chanjman. Paske Gustavo, Gustavo Petro li menm se sa l reprezante, on chanjman an Kolib, o, a Kolonbi. Donk, se sa ke nou menm nan PM nou vle. Donk, se sa ke mwen, mwen vle ak tout kè pou Kolonbi. Donk, si dmen nou pral pale de avansman gè lan an Ikrèn, tou sa e sitou donk lè a deja ap mache donk. konba yo ye la. Donk kounye a se yon afè de Donbas k ap pale. Donbas la nou pale, an nou eseye wè tou, Rèn Elizabèt, nou konnen ki sot fete 70 an de rèn, jibile de platin, je kwa. Platin. Se a fon de limyè. Hum. Se pa e 14 prezidan ameriken si m pa twonpe m? Wi, la pral tout a fè. Wi, donk e li wè 4 pap. 4 pap wi. 4 pap. Donk ou konprann? Hum. Donk 4 pap pase yo mouri. Li la toujou. E a mizapa ke yo konn di 2 pap pa rankontre, mizapa pap la te demisyone a donk ki te remèt e sèt e sèt istwa de papote ou a pral wè ke Mesye sa ki sou ki ranplase l la vin pran plas li. François. Donk w ap wè sa. Pap François. Wi. Pap François wi. M ap di w mesye sa. Se paske natirèlman il est de l'Amérique latine. Donk natirèlman li se li se vwazen nou. Vwazen nou. Li se vwazen nou. Li se afè pa nou. Se afè m di mesye sa. Donk an kèlke sòt ke se kèlken de trè pwisan ki gen yon pakèt li gen l ap dirije 15. E tanm k wè doutremer si m ap di sa wi m'en ou gen ostrali se li menm li gen e kanada se li menm li menm se pou li pou kanada tou donk li pou ostrali li pou yon pakèt bann lòt m kwè ke la jamaique osi se sou se sou se sou dominasyon l tou an palan de la rèn elizabèt wi wi tout afè la jamaique donk e Se yon moun ki vreman pwisan. Donk, se kijan ou konprann reny Elizabèt. Paske pa bliye ke an se ki a trè a la politik ilandèz, nou wè ke reny Elizabèt an kèlke sòt li te arive adousi palmantè ilandè yo. Paske pa bliye yo te trè ostil a la politik de du Royaume-Uni. Pa bliye ke se plizyè wayòm ki fòme La Grand Angletè. Donk, se kijan ou konprann, ou pa bezwen ale al banm yon pakèt bann literati, paske natirèlman ou se kanmenm. Letan nou fè lagè kanmenm. Wi, letan nou fè lagè, se kijan ou konprann rèy Elizabèt ii. Men, tu l'as dit mon frère, li yon anviwon 14 prezidan ameriken. 14 li fè? 4 pap. 4 pap! E sitou, E sitou, e sitou, si n ap gade byen, an afè de diplomasi, li te jere sa byen. Malgre ke l pa t twò entèfere ladan l vrèman non. Men, si w ap gade byen toujou, kòman w konprann ke Kanada, Jamayik, tout peyi sa yo vrèman, yo pa janm kòmsi m te ka di w, kòmsi solanèlman, di ke y ap sòti nan Commonwealth? Yo pa janm fè l. Poukisa? Poukisa? Kisa Angletè pote pou yo de bon konsa? Malgre ke e pa gon, an di ke son sòt de, de, de, yo veye. Bon, m pap di, bon, m pap menm di mo pwotektora, paske m plis renmen di pwotektora sou kòm si m te ka di w lò gon menmiz sou peyi, tout desizyon politik li w vle kontwole l. Men lè w ap gade ke la, tankou Kanada, malgre ke l fè pati de Commonwealth la, men malgre sa, kòm si ke li lib. Li lib tout bagay sa yo, li gen premye minis si tou sa, men sèlman li fè pati de Commonwealth la, yon akò antre Angletè, donk tou sa. Men, rèy kòm si Elizabeth la, li bèl. Li bèl. E sitou an matyè de politik, m te ka di w ke li konn deplase pyon l. Li konn deplase pyon l. Menm al Irlande, jan w t ap di l talè a, li te asoupli sa. ka te gen a loni an, al Irland nan, politik ki te gen an sitou. Donk, men kounye a, pou n ale pi lwen Sidney, kesyon ke kounye a ki ap siji an, kiyès ki ka ranplase gran fanm sila a? Paske laj ap avanse, malgre ke li wè tout prezidan sa, malgre ke, pa bliye li vyèy vrèman, nou ka di l konsa. Eske kounye a, eske m ka di ke Commonwealth la se pa li ki kenbe l? Pou nou pa egzanp apre kòmsi ke l ta desede, èske chak peyi solanèlman, inilateralman pa vle kòmsi di ke vle kite Commonwealth la? Vle abandone Angletè a sò li? Kòman w konprann de sa? Gen yon bagay ki genyen se ke n ap wè ke yo pa fè le Prince Charles konfyans. Yo pa renmen, pèp la pa tèlman renmen Prince Charles ke sa. Pa bliye ke. Rèn nan pran pouvwa le 5 fevriye 1952, yo kouwone l nòmalman, aprè lamò de son pè Jòj. Yo kouwone l. Donk, ou wè ke se yon moun ki la lontan. 70 pousan de opinyon britanik lan dakò, mete yo dakò sou sa ki gen rapò ansanm avè la wayote. Yo renmen rèn nan. Yo renmen rèn nan bokou, wap gen Margaret Thatcher ki pat mal, ki pat si mal ke sa, ki te bon antan ke premye minis, ou te gen Theresa May ki pa te, ki pa te tèlman fin fò ke sa non, men natirèlman ki te trè taktik an matyè de diplomasi. Li te pèmèt Brexit, li te pèmèt avansman Brexit la kanmenm. Wi, bon se nèg sa yo rele Boris Johnson nan li menm, bon nèg sa li menm li pa kanpe sou, bon. Li pa kanpe sou anyen. Nèg sa li menm se yon Trump. Sonw trump. Lè w pran Donald Trump, ou pran Bolsonaro, ou pran Boris Johnson, ou ka mete yo nan menm panye. E tout moun te pè tou pou yon Eric Zemmour pa te vin. Pase, imajine w gen 4 nèg sa yo. Sfè politik ewopeèn nan tap chanje konpletman, sensèman. Ohh! A mon chè, avèk Eric Zemmour oubyen Marine Le Pen, donk, le mond te an danje, te vrèman an danje avèk nèg sa yo. Donk, m panse ke ranplase Rèn Elizabèt se yon kou di lap pran li, byenke nou wè ke li gen 96 an. Malgre sa li toujou rete sou pouvwa. 70 ans de règne pa pa yon jwèt. Pa yon jwèt. M kwè ke Castro te fè 40 ans m kwè, si m pa twonpe m. Si m pa twonpe m, m kwè swa 40 ans oubyen 30 ans. Apre sa w gen nèg, nèg yo ki nan zòn Afrik yo, w ap jwenn Paul Biya ki te a lepòk 2015 ki te nan 32 ans de règne. Apre, se rèn Elizabeth ki gen pi fò tan depi li rete sou pouvwa l stab e natirèlman yo pa janm konteste dominasyon l. Yo respekte l, loske la rèn a pale se tout moun dakò, ou wè ke an Espay yo te fòse wa papa Frederick kite pouvwa an. Paske nan sèl mwen li te konteste nòmalman, li te li te oblije abdike. Donk, 70 zan de règn Rèn Elizabèt la toujou. Donk, se kèlke chòz m te ka di ki bèl, se yon bèl bagay pou wè yon rèn, yon règn osi long konsa nan mond lan. Donk, m panse ke Rèn Elizabèt monchè avèk sè jibile de platin se kèlke chòz de. pouvwa li, byen ke li un ti peu aleje nan sa ki gen rapò ansanm avè wayote a, li gen kèk bagay li fè pasasyon, li ba Prens Charles li. Donk pwogresivman, l ap ba Prens Charles kèk responsablite. M kwè ke Prens Charles gen swa 70, 72 zan m kwè, 71, 72 zan. Se la sa ye. Donk, an nou di Prens Chal genlè li pap janm monte pouvwa a men bon tchap. E si Prens Chal ta mouri anvan manman? Pase li ta sanble pren e manman pi djanm ke Prens Chal. Nan pi djanm. Pase nou sonje ke avan la mort de son époux, le le Prens Filip, nou te wè ke e lè a pral rankontre Donald Trump, Rèn Rèn nan ap kondwi Range Rover li. Men il faut dire e a nos internautes, se pou Rèn nan yo fè Range Rover. Se machin li. une femme dans la peau d'un homme donk ce n'est pas n'importe qui donk m panse ke règne sa se yon bèl règne e m panse ke nou ase pale de Angleterre nou pale de Colombie men pa bliye tou ou te anvi pale de guerre Ukraine nan? Donk nou pap twò rete paske fò nou pase mikwo a Casimir donk M pap menm pale de gè la vrèman avansman gè la kounye a son afè de Donbas kap pale donk pou kòmsi Poutine vin gon vin gon vin gon menmiz sou Donbas la konplètman paske la sil sil gen Donbas la Kyèv pou li Ikrèn pou li men kounye a sa kap pale kounye a se se kòmsi m te ka di w pou otan vin gon dezyèm fwontyè avèk la Risi kesyon Fenland Finland avèk la Suèd adere a lotan An 1650 la, La Suède te te yon gwo peyi de fason militè. A lepòk, li te gen teritwa, La Suède te bòne pa de teritwa Dànmak, e La Risi, La Fidland, kòm si La Fidland te sou pwotektora li antyèman a lepòk. Men te vin gen, an 70, te vin gen la guerre du Nord avèk La Risi. An 70 te vin gen la guerre du Nord avèk La Risi. Guerre sa te dire, e an 1700 menm, An 1700, an 1700 menm, te gen yon gè ki te dire 21 nan ant li menm e Larisi. Se gè sa ki te vin devaste militèman Lasuèd. Donk, apre tout demach sa, yon syèk pita, tout lè ke Larisi te bezwen pwolonje teritwa li, dizon ke na pale de 1800 la, tout lè Larisi te bezwen pwolonje teritwa li, Larisi vin pran Finland. Li vin, li vin rele la Grande Duché de Finlande, epi la Suède tou. Donk tou sa, donk se tout baz, se tout bagay sa yo ki te alabaz de netralite. Donk sa nou konprann ke la Russie an kèlke sòt ne voulait pas de Kiev. Il voulait avoir la mainmise sur la mer Noire, Donbass, pou l kapab kontrenn oksidanto yo a sa nou te ka rele obeyisans. E an menm tan tou, e yonn nan lòt bagay ankò ke m panse ke. E rechofe yo, donk yo bezwen gaz. E se la Russie ki gen gaz. E sitou gen afè peye an roubla. Donk deja, men enfòmasyon yo e kòmsi m te ka di w, de bon, ou pa ka, ou pa di sa kòmsi ke pou kwè vrèman. Oksidan te yo di ke a yon premye tan, ou te, ou te gen yon apò kòmsi ke yo dakò pou yo peye l an roub. Dezyèmman, yo di ke yo pral eseye, yo pa ka peye lan woub, donk yo vin, enfòmasyon vin melanje. Donk nou pa p twò rete sou gè la, paske Casimir pral pale sitou de, de, de, de, de, de rapò. Donk, mwen menm pèsonèlman m ap sede plas mwen a Casimir, donk Sidney w a fè pasasyon an. Donk, pa bliye ke nou se koneksyon, epi koneksyon, nou toujou la, men mal, malerezman jodi a Minis Walter pa la, misye an deplasman, donk deja koneksyon ap eseye kòmsi m te ka di w, pran di teren. Se lan kontèks sa ke minis Walter tou li an deplasman. Donk deja retann sa k pral genyen paske pral gen anpil bagay k ap kwit, gen anpil bagay k ap prepare. E sitou pou sitou pou pou koup di mond ki pral genyen an pral gen pral gen yon ribrik menm pou sa, Jeofoot. Donk deja donk pral gen anpil bagay ki ap kwit donk Sidney Joseph pase pasasyon a Casimir. Janm di nou, nou gen Peter Max Casimir nan kay la ansanm avè nou kap pral pale nou un peu de aspè ekonomik an Kolonbi, de Gustavo Pedro li menm li kapab pote nan ekonomi Kolonbi a. Bonjou Peter Max Casimir, kijan kò a ye m'en enfin papa! Se ti Gucci kap mete! Alèz monchè, map salye w Wilson Sidney Joseph, map salye Wilson kap fè manèv teknik yo, m salye tout fan enkondisyonèl emisyon koneksyon. Donk nou konnen emisyon koneksyon se emisyon ki okipe entènèt la depi se lè sa dimanch nou toujou pase a midi sou emisyon koneksyon donk nou te fon on bèl rale donk nou pa gen ase de tan nou pral eseye wè rapidman aspè wi briyèvman aspè ekonomik ki gen rapò ansanm avèk la kolonbi donk si n ap pale de ekonomi nou konnen ekonomi se rapò de chif e ki di ekonomi di chif se sa k fè nou pral rale dè chif donk pou se fè nou pral wè nou pral wè aspè ekonomik lan an de pati Dans une première partie nap wè sitiyasyon ekonomik an Kolonbi epi nan dezyèm pati a nap wè jisteman e Kolonbi an se ki a trè avèk komès eksteryè la Kolonbi donk e nou prale rapidman wè l donk janm te di nou an la Kolonbi se yon peyi ki trè dinamik dinamik dan le sans ke ekonomi Kolonbi an li souvan sijè a dè modifikasyon. Donk se sa k fè nou pral wè kèlke aspè teknik de ekonomi Kolonbi an. Donk nou gen Kolonbi ki se yon peyi ki konstitiye de 50 milyon dabitan jan nou te di l o preyalab lè nou t ap fè yon grand analiz sou la Kolonbi. Donk sa ki fè richès Kolonbi se sitou le petwòl. et puis gaz naturel, et alors charbon, et puis minerai. Donc, Kolombi, c'est deuxième plus grande bidonvilisation du monde. Et c'est ça que fait la Kolombi. Yo considérez-le comme quatrième économie dans le pays américain latine. Donc, avec un PIB estimé à 271 millions de dollars et un PIB par habitant de 5 points, 5495 dola an 2021. Donk, ansanm de chif sa yo ke nou ap bay yo, se selon yon atik an Repiblik Kolonbi ki se endikatè e konjonkti, li se ministè ekonomi la Kolonbi ki bay atik sa. Donk, jan m di n nan, si n ap pale de ekonomi, ekonomi se yon bagay ki teknik, e pratik donk lè chif se sa ki fè pati de ekonomi an. Bon si m byen konprann jiskavan, si m byen konprann ou pale ke se dezyèm bidonvilizasyon plis gran bidonvilizasyon ki gen nan mond lan. Donk natirèlman eske nou pa ta ka mete se Brezil ki premye an Amerik Latin? Pa bliye ke y a sèt istwa dè favela o Brezil. Donk m panse ke nou dwe. Nou dwe eseye wè èske èske se bidonvilizasyon, sèt istwa de bidonvilizasyon ki fè ke ekonomi l pa rive stab. Alò, olye de bidonvil, alò bidonvilizasyon li egziste paske nòmalman nou ka konsidere l kòm e a juste titre, jiska prèv di kontrè kòm dezyèm peyi ki gen yon gran bidonvilizasyon paske lakolonbi se youn nan peyi ki ki trè pov e e e an amerik latin nan donk e kolonbi m te di se dezyèm biyodivèsite di mond donk son peyi ki ki gen anpil e e sa m te ka di w e e richès Anske atrè jan m te di l petwòl epi natirèlman charbon. Kokayin tou wi. Mwen konnen ke yo gen anpil chan de kokayin. Vwala se sa k fè yo gen yon chan ki genyen anpil kapasite pou pwodui plant sa. Se sa k fè w ap wè Kolonbi se youn nan. Se youn nan jeyan mèt di de kokayin, nakwot Afrika. Donk e sak fè, le pli souvan, e gouvèneman an Kolonbi yo souvan fè e fas a dè skandal an ski a trè avèk e nakwot Afrika paske yo trè souvan enplike dirèkteman nan an ski a trè a la mafya Kolonbyèn. Donk e sak fè wap wè Kolonbi li fèk ap eseye e lave imaj li de de des scandales ke yo souvan kap rive lakay yo resamman se ansanm de mercenaires colombien sa yo ki te debake su le sol ayisyen ki tiye prezidan donk colombie gen de repitasyon de repitasyon kom on peyi ki ou le banditisme e fè raj donk se sak fè wap wè anpil gouvernement nan anpil gouvèneman ki pase, yo souvan enplike nan s ki atre avèk la koripsyon. E sa k fè w pral wè e Pedro e e kandida ki fè Gustavo Pedro li enskri l nan demach de pou l konbat la koripsyon e pou l pèmèt ke ekonomi la Kolonbi an rive sou yon pant asandan. Donk sa ki sa bon eske Pedro Gustavo ap arive fè sa nou pa konnen e m panse ke se pitan Marc Casimir ki pral di nou an long an laj eske Pedro Gustavo gen kan gen gen kanson nan kanson l pou l arive fè sa eske l gason eske se yon gason ki mete kanson l nan tay li. Alò jistavan nou ta arive reponn avèk kesyon sa pa bliye. E prezidan Duque li te mal. Ivan Duque. Ivan Duque li te mal apresye kesyon kowonaviris la. Donk se sa ki pral plonje ekonomi la Kolonbi nan yon nan yon sitiyasyon ki trè delikat. Donk pa bliye Kolonbi an e kowonaviris la li te fè pli de 6 mwa. an Kolobi ki ta pral pèmèt ke gen anviwon 130 mil Kolonbyen ki te pèdi lavi yo. Donk sa ki pral bay yon resesyon istorik de 6 pwen 8 pousan an 2020. Donk Kolonbi fè fas avèk de miltipl defi. Se avèk resaman eleksyon ki fèt 29 me a la ou pral wè ke panchan an gon tandans a ranvèse paske se lagoch ki lajman, lajman devan an se ki a trè avèk skriten elektoral yo. Donk, m ta pa avanse pou m di w ke to de povrete an Kolonbi an li estime a. 42 pwen 5 pousan par le gouvernement kolonbyen e 15 pwen 5 pousan pou lekstrèm povrete an 2020. Donk se yon peyi sitiyasyon ekonomik li pa totalman diferan de nou menm e de Ayiti. Mwen konnen ke se sa ki ale. Paske pa bliye ke France 24 pibliye yon atik kote li di se 40 pousan sèl de povrete a ye. Donk sa vle di de moun ka viv avèk mwens de barèm ke yo mete ke yo dwe viv pa jou la. Epi youn nan aspè ki enpòtan pou n soulinye pou entènot nou yo, se ke Kolonbi se youn nan peyi kote ki gen plis deplasman entèn ki fèt ladan l. Donk anpil. sitwayen kolonbyen donk kite Lakolonbi. Donk yo estime e valè sa a 5.6 milyon de pèsòn donk ki kite Lakolonbi pou al chache refij a leksteryè etsetera. Paske nan sans ke yo anvi, yo anvi fwi lagè, lagè de gang, geriya yo. Vwala. Pa bliye fak yo kab ki ba l anpil pwoblèm. Men, èske se Aspè ekonomik lan ki fè ke pa bliye ke gen 50 milyon dabitan. Men aktyèlman je kwa ke se 39 milyon de moun yo te aple pou al vote nòmalman pou 12 mil biwo de vòt. Donk se kisa ou panse, eske se yon faktè ekonomik ki esplike ke se 39 milyon de moun senpleman yo ret tann, yo ret tann pou ki al vote nan eleksyon? Sa vle di ki aple pou vote. Pa bliye la Kolonbi janm di w la li fè fas a yon sitiyasyon ekstrèmeman grav e kritik e lè w di lè w pran 50 milyon a 39 milyon se yon majorite relativ li gen yon ansanm de sitwayen ki pa patisipe vrèman nan eleksyon an donk yo pa e sa k fè w ap wè ansanm de obsèvatè elektoral yo yo pa totalman. satisfè de eleksyon paske popilasyon vrèman pa reponn an grand majorite. Donk pwoblèm sa li petèt di avèk kesyon ekonomik e ou petèt tou popilasyon sosyal epi de jan ki se san abandone epi yo gen ralbòl de ansanm de gouvèneman ki pase sou pouvwa yo. Donk sa vin kreye yon sitiyasyon e. dekonfòtabilite vizavi de ansanm de popilasyon an ki pa totalman satisfè de fason ke dirijan yo natirèlman jere kriz ekonomik la. Donk, nou pa gen tan an fè nagè e pi otan ke fè se pe nou eseye prezante kèlke chif, wi kèlke bilan pasyèl. Donk, yon pwochèn emisyon n ap fè, n ap. kapab retounen sou chif sa yo epi nou kapab devlope bokou plis aspè ekonomik Kolonbi. Pa bliye sa ke pou moun yo retni se ke Kolonbi se yon peyi ki ekstrèmman rich men pa kont gen ansanm de popilasyon ki konstitiye grand majorite popilasyon ap viv de povrete. Donk, se yon peyi ki make listwa, menm jan avèk Ayiti, pa bliye avèk Simon Bolivar, jan m t ap tande nou t ap pale a, ki te vle fè yon kolonbi inifye, donk, pale de la grand kolonbi, donk, notamman avèk le kongrè de Panama, e ou pral wè ke enterè divèjan ansanm de lòt peyi yo ki ta pral pèmèt ke echèk kongrè sa. Donk se yon peyi ki fè listwa. Donk natirèlman lè w konsidere peyi Kolonbi ki make listwa konsa epi ki a pou e abitan an la Kolonbi ap viv o desi de sèy de povrete donk se yon sitiyasyon ki vrèman vrèman vrèman kawotik e urgente. Donk yon pwochèn emisyon nap gen poun elabore plis nan sa paske tan li menm li fè nou lagè e nou te elabore anpil de ansanm de kesyon entènasyonal e pwobableman nan yon pwochèn emisyon nap genyen poun pale plis de sa e nou deja nou remèsye tout moun ki te fidèl avèk nou. ki te pèmèt ke koneksyon rive lakay nou. Nou vle remèsye Wilson ki t ap fè manèv teknik yo e ansanm de entèvenan nou yo, ansanm de moun ki nan stidyo ansanm avè nou. Nou salye Sidne epi Belizè Josué ki te pale anpil de sou ke sou la Kolonbi e ki te touche osi lòt aspè nan entènasyonal la. Peter Max Casimir, ou pote aspè ekonomik nan koneksyon pou nou, sou sa ki gen rapò avèk Kolonbi. Koneksyon ki se yon senkwonizasyon. Yon senkwonizasyon de frè. Yon senkwonizasyon de tout Ayisyen alawonnbadè. Kit w ap viv ann Ayiti, kit w ap viv lòt bò dlo, nou senkwonize ansanm avè w pou nou pèmèt ou konprann aktyalite entènasyonal la. Mwen menm se Wilson Sidney Joseph, m te asanm avè Josué Bélizaire, Peter Max Casimir e Wilson k ap fè manèv teknik yo la. Minis ki an deplasman, Walter Minis ki an deplasman nan kad emisyon nou. Nou ba w randevou pou yon lòt dimanch pou yon pi bèl emisyon. Koneksyon, Une synchronisation de frères Peterm ak Casimir, si w gen yon dènye mo w anvi ajoute, se ki mo? Alò, si m gen yon dènye mo m ap ajoute, se an n rete solidè youn avèk lòt, donk e pratike e e ansanm de vèti ke nou te aprann depi e e lekòl epi nan fanmi yo, donk respekte youn lòt epi. rete solidè ansanm avèk frè yo epi pratike le sens de l'autre donk se ansanm de valè sa yo ki kapab pèmèt ke deja nou konstwi nouvèl Ayiti ke nou tout nou espere a donk koneksyon yn senkronizasyon a la pwochèn. Bonjou bonswa Ayiti koneksyon yn senkronizasyon mèsi.